C'est notre première sortie pour ce mois d'octobre 2022. Madame, mesye nan kad emisyon sila nap lanse yon SOS pou moun Pènye, SOS pou moun Gwojan, SOS pou moun Bwa Lendi, SOS pou moun Tòsèl, SOS pou moun Bèlvil. Bagay yo vrèman rèd nan moman an la pou moun kote mwen sot site la yo. Nèg Vitelòm yo ap fè lapli e le bo tan nan zòn sa. Nèg vitelòm yo pa sispann nan fè moun fè vwèl pou peyi san chapo, nèg vitelòm yo pa sispann mete dlo nan je ti malere ak ti malerèz nan zòn sila. Pandansetan Ariel Henry li menm li pap regle anyen nan tèt peyi Dayiti, Ariel Henry li menm chak sak pase nan kominote entènasyonal la Ariel Henry fè yon twit li pa regle anyen. Pandansetan le ministre. des affaires étrangères et des cultes Mesye Jean Victor Générus li menm li fè konnen ke tout bagay sou kontwòl nan peyi Dayiti pandan se tan Dominiken ap foule sòl nou an ap matrake konpatriyòt nou yo Ebyen madam mesye n ap fon kout pye la nan zòn gwo jan gen yon sitwayen pezib yon nèg ki trè saj yon nèg ki pa janm nan lòbèy. Yon nèg ki toujou m kapab di se yon modèl nan zòn Gwojan. Misye rele Rony. Misye se yon bodigad. Misye se yon jenn gason byen kosto, yon nèg byen elegan, bon jan gason byen kanpe ki gen bèl prestans. Ebyen, lafanmi, misye gen yon pitit gason l, pitit gason sa a, pitit gason an ka gen yon dizuit, diznevan konsa. Ebyen. Pitit gason sa, misye fouye kòl anba vitelòm obyen vitelòm pran pitit gason sa li fouyel anba vant li. Vitelòm bay pitit gason Rony an ki son bodigad zam epi li bal yon moto. Lè piti a vin nan kay la, kounya papa a ki se Rony, misye wè piti a vin avèk yon zam nan menl epi piti a gen yon moto. Lèl mande piti a kote w jwenn avèk zam sa, piti a di papal se vitelòm ki ba li zam nan se vitelòm ki bal moto a. Papa a di monchè w konn sa k pase wap remèt vitelòm zam ni wap remèt vitelòm moto a paske mwen menm m pat fè w ni m pat leve w pou te devni gang se pat sa m te janm reve pou w e se sa k fè m te fè tout efò m pou w pat tonbe nan bagay sa yo li di jounen jodi a se pa sa mwen menm m ta swete pou w. Ebyen, lè papa a fin pale ak piti a, pou piti a ta renmèt Vitelòm zam nan avèk moto a, piti a di papa a li pap renmèt Vitelòm zam nan avèk moto a. Lafami m pral di nou yon bagay. Mwen menm m gen pim atè tout kote. M al nan tout geto, nan tout baz, m wè kòman bagay yo fonksyone. Nou konn sa k pase? Ou wè chèf de gang yo lè yo pran timoun yo nan lari a men kisa yo fè yo? Yo bay nèg yo zam, yo ba yo moto, yo ba yo kòb, yo ba yo dwòg epi yo ba yo fanm pou pran plezi. Lè nèg la. Nan baz la. Li jwenn pil medam sa yo, yap pran plezi, lap fimen dwòg, lap fimen bòz, lap bwè kleren, lap pran tout kalite plezi. Kèlkeswa sa w di ti jèn sa, si l pa genyen tèt li byen plase sou zepòl li, li pap tande w, li pap sòti nan sa w di l la. Paske mwen menm m konn al nan geto. Gen yon non baz m ta ale. Gen yon ekip medam mwen m kwaze avè yo. Medam sa yo se san kilòt yo mache. Nan baz la pa gen fanm ki gen kilòt sou yo non. Tout fanm yo a ti bout jup. San kulòt en pa gen fanm pa gen nèg ki gen fanm fanm tout nèg tout nèg ap pran plezi se fumen bwè kleren manje fè sèks pran plezi epi al tire moun al fè kidnapping se sak gen nan geto yo se sak gen nan anpil baz ebyen lè Rony li menm ki abite nan zòn gwojan li di pitit gason nou konn sak pase m pa vle vi sa pou Se swa ou remèt Vitelòm zam ni an avèk moto a, oubyen mwen menm m ap fizye w. Swa m fizye w oubyen m fè lapolis pran w. Kòm papa a li menm ki pa yon sitirè, lè piti a pa vle, papa a fè yon fè bal nan dèyè piti a. Alò l pa tire dèyè l pou l touye l non. men l ba l yon presyon papa a ouvè kout bal sou piti a yon fason pou l ba l yon presyon pou l wè si piti a te ka al renmèt zam nan pase lè papa w fon fè bal sou ou wè papa w ka touye w li ouvè kout bal sou ou ou di a papa m tèlman frajil li ka touye m bon ban m bay vag ban m al jwenn vitelòm m renmèt vitelòm zam ni avèk moto l. Enben, malerezman, piti a pa fè sa. Lè piti a pa fè sa, nou pa konn sa k vin pase parlaswit, lapolis vin mennen yon operasyon nan zòn Gwojan, nan blòk kote Rony rete a. E lè lapolis vin mennen operasyon sa a, pitit Rony an, lapolis tiye piti a, yo fizye piti a. Gwo jan epi yo tiye piti a. Konnya la vitelòm li menm li fache nèg vitelòm yo move kou kong yo moute anlè gwo jan yal pran roni yo touye roni lè yo fin vide bal sou roni nèg yo pran moto yo meton moto sou roni yo met dife sou moto a ak tout roni yo boule roni lè nèg yo fin mete dife sou roni ak tout moto a manman roni li menm ki son ti malerèz kap vann fritay ki rele mirèy Ebyen ti malerèz sa li menm kap vann fritay la lèl tande feu bal la li kouri lèl kouri nèg vitelòm yo yo fon parèt kote madanm nan epi yo relel yo di manman vin m palew men malerèz la li menm lèl tande feu bal la li menm li pap rete pase lèl tande pil tire sa yo depi ou nan lari a premye sa w fè se chache yon kote w met kòw lè nèg yo ap relel li pa vini ebyen nèg vitelòm yo yo chita Yo manje tout bak fritay ti machann nan. Apre yo fin touye pitit li yo met dife sou li, kounye a la a, ti fritay li t ap fè a, nèg Vitelòm yo, yo chita, yo manje tout bak fritay malerèz la nèt. Kounye a la a, Mirèy ki se manman Roni, li kouri al lakay li, lè l rive, sa l jwenn kòm sipriz, li jwenn pitit gason l lan ki se Roni k ap boule anba yon moto. Bagay sa tèlman revòlte an. anpil moun nan zòn nan e Rony an se yon nèg ki vrèman saj selon enfòmasyon ki vin jwenn nou. Lafanmi m pral di nou ki nèg nèg Vitelòm yo boule. Si tout fanmiy oubyen tout paran ta aji menm jan avèk Rony m panse nou tap gon lòt sosyete. Rony li menm misye mouri an ero. Gen yon bagay ki te pase anba gwo jan. Te gen yon pwogram ki t ap fèt. Te gen de jenn gason ki vini ki vin fè dezòd nan pwogram sa. Pandan nèg yo ap fè dezòd, Rony li menm, misye rale sentiwon l, li wonfle jenn gason sa yo. Lè l fin wonfle jenn gason sa yo ki te vin fè derespektan nan pwogram nan, apre sa misye reyini tout jenn ti gason ki gen nan zòn nan. Rony met ajenou nan pye tout jenn ti gason sa yo, li di mesye rann mwen yon sèvis tanpri, vye zak malonèt sa yo, mesye pa rantre ladan. Misye met ajenou nan pye nèg yo, li mande nèg yo padon. Imajine nou e la fami, se pa nèg la k nan gang, se pa nèg la k ap fè sa k dwòl. Pou ou yon jenn gason, yon paran, k ap met ajenou nan pye yon seri de ti jenn, pou ti jenn yo pa rantre nan gang, pou ti jenn yo pa rantre nan zak malonèt. Pandansetan, Vitelòm li menm, vi l gentan foutu. Vitelòm li menm li vrèman dan la mèrd. Men puiske bato a ap koule ak Vitelòm, misye pa deside koule pou kont li, li deside koule avèk tout ti jèn ki nan zòn li an. E l pa pran ti jèn sèlman nan zòn Tòsèl, li pran n anpil lòt kote ankò. Misye pouri lavi ti jèn sa yo. Ebyen lè Rony met ajenou nan pye ti jèn sa yo, l di mesye m priye nou an gras, piga nou rantre nan lojik sa a. Piga nou fè jan de bagay sa a paske l pap bon pou nou men kote l ap mennen nou swa l mennen nou nan simityè swa l mennen nou nan prizon. Ebyen aprè moun yo fin wè bagay sa a moun anba gwojan lè yo gade pou wè zak sa ke nèg vitelòm yo fè anba a zak sa a se dènye gout dlo k ranvèse vaz la depi se moun ki nan zòn gwojan Tout moun sa yo nèt yo dezète yo kite zòn nan pou zak sa ke Vitelòm fè. Sa ki pa ale yo, yo reziye yo yap reziste e yo menm yap veye yon lè kou lapolis ap fon pote boure pou menm yo menm nan tou pou yo fon pote boure sou Vitelòm ak tout nèg Vitelòm yo pou yo kraze tèt nèg yo anba a. Paske selon enfòmasyon ki vin jwenn mwen ta fè kwè la fami Rony misye se te yon bon nèg. E kounye a la m ap adrese m avèk tout paran. Mwen menm, m mache anpil nan geto. M mache anpil. Mwen chita pale ak tout chèf gang ki gen nan peyi Dayiti. Sèl chèf gang m pa t al lakay li, m pa t chita pale avè l, se sèlman Krisla. Paske m pa t fè nèg sa yo konfyans. Se pa vle di m fè gang konfyans non. Men mwen menm, m p ap bat bravo lakontantman pou gang. Paske kèlkeswa nèg ki gen zam ilegal nan men l, k ap touye moun, nèg sa se yon òlalwa. Lapolis ak lajistis deside mete nèg sa anba kòd oubyen mete nèg sa sou yon lis nwa, m pa gen pwoblèm avèk sa. Men sepandan fòk nou di, si n ap gade bagay yo nan ang nou dwe gade yo a, pa gon moun nan peyi sa ki egzan. Pa gon moun nan peyi sa ki inosan. Leta pa inosan. Sektè prive dè zafè la pa inosan. Politisyen nou yo pa inosan. Anpil moun relijye yo pa inosan paske tout moun sa yo kontribiye nan sa nou ye jounen jodi a. Selon ankèt mwen, Leta ap bay moun yo zam, sektè prive ap ba yo zam, larelijyon ap bay moun yo zam nan peyi Dayiti. Kidonk anpil moun ki viktim, yo viktim sou non Leta, sou non politisyen, sou non sektè prive a e sou non anpil relijye nan peyi Dayiti. Daprè ankèt mwen. Daprè sa anpil chèf gang di m. Kounye a la, m pral di nou yon bagay. Chef de gang sa yo la fami lèm chita pale ansanm avè yo, yo eksplikem tout bagay yo eksplikem sak koz yo nan sa yo ye jounen jodi a e yo menm yo pa gen pòt de sòti pou yo ankò ke lanmò oubyen prizon kiyès ki mete yo nan sa anpil politisyen nan peyi dayiti men kounye a la ann gade byen pou nou wè kiyès ki koz sa nou wè jounen jodi a leta responsab tout moun nèt responsab mwen menm m pap vin voye flè pou pèsòn m pap voye flè pou bandi m pap voye flè pou leta. M pap voye flè pou pèsonn. M ap voye flè pou paran ki gen karaktè. M ap voye flè pou paran tankou Rony ki aksepte mouri an ewo. Nan anpil baz m pase, mwen wè paran yo fyè nan moman an la a. Alò, sèten paran, se pa tout paran, se pa paran tankou paran Rony, Se pa paran tankou paran m, se pa paran tankou paran anpil lòt kolaboratè m konnen ki prè pou fizye yon pitit li si pitit la sòti pou l fè sa k mal, sa k malonnèt. Se pa nenpòt paran. Men si m ta di nou gen anpil paran ki fyè lè pitit yo avèk yon gang, n ap di m manti. Kounye a la, si paran yo pa pran responsablite yo, si paran yo pa asime responsablite yo, se nòmal pou nou gen Vitelòm. Nèg la wè poul viv li menm li pa gen le chwa ke pran zam poul pa mouri li oblije pran zam nan poul pa mouri puiskel gentan pran zam nan poul pa mouri li vin antre nan yon spiral kel paka sòti e pafwa pito ou mouri ke ou antre nan listwa trè mal antouka la famiy nou bat bravo la kontantman pou famiy sa pou paran sa ki se Rony ki pa aksepte pitit li devni nenpòt bagay si chak paran, a chak fwa pitit li te pran move chimen, li te dakò pou l elimine l, sa pa t ap rive konsa. Si papa Vitelòm, oubyen manman Vitelòm, kèlkeswa pwòch Vitelòm, depi lè yo te wè Vitelòm t ap pran direksyon sa a, yo te kreye yon mwayen kou Mèt Janjak pou yo te elimine l. M pa preche vyolans non, Men antouka, n ap fè yon analiz konsènan sa Rony fè a li menm. Si yo te pran yon desizyon pou yo te elimine misye, ebyen sa k genyen nan zòn Tòsèl, nan zòn Bwa Lendi, nan zòn Pènye, nan zòn Gwo Jan, nan zòn Bèlvil, nan zòn Taba, e nèg yo konn moute anlè Metivye, Nèg yo konn monte Jirado, Meyòt, nèg yo konn fè anpil dezòd, sa pa t ap janm rive nan moman an. Antouka, a chak paran ki gen yon pitit gason, wè pitit ou ap antre lakay ou avèk yon seri de bagay ke ou menm ou pa gen mwayen pou w achte l ba li, e ou konnen pitit ou p ap travay, ou konnen l pa ka gen bagay sa, Fòk ou kesyone l. Paran yo fòn kite visye, fòn kite grangou. Se pa paske bagay yo pa bon pou nou pou timoun nan Kevin ak yon bagay, li lonje l ba nou pou nou pran l. Fòk nou aprann kenbe karaktè nou kòm granmoun. M ap mande kote granmoun ki te gen dan letan yo? Granmoun yo demisyone. Mwen menm m sonje lontan mwen menm m pa t ka fè nenpòt bagay. M sonje m t al lekòl, m vini avèk yon ti game on zanmi m. Pou presyon m konnen m pran nan kay sa pou ti game sa, y ap mande m kote m jwenn avè l, tandike s on zanmi m nan lekòl la ki prete m ti game nan. M te oblije pote ti game nan tounen, m pa t gen lechwa. Paran pa bezwen konn bagay k sa. Paran pa nan bagay konsa. M ap fè nevyèm ane m, m vin lakay la on ti game. Presyon m pran, m oblije remèt ti genm nan, kote w jwenn avè l? Y ap poze w kesyon pou yo konnen èske se pa vòlò w vòlò l. Paran lontan yo avèk kounye a, m pa konprann yo menm. Antouka la fami, nou bat bravo la kontantman pou Rony ki mouri an ewo e n ap mande pou tout paran pou yo swiv tras Rony e nan moman an moun sa yo vrèman an difikilte, n ap lanse yon SOS pou moun sa yo, moun Pènye, moun Gwojan, Bwa Lendi, Tòksèl, Bèlvil, avèk anpil lòt zòn ankò ki anviwone l yo, paske nèg Vitelòm yo vrèman ap bay pwoblèm. Dènyèman la a yo pase yo touye 6 jenn gason. Yo antre lakay yon sitwayen, yo t ale pou yo kidnape l, chans pou li l gentan chape poul li, yo antre lakay yon polisye ki se yon BLTS ki rele Kouki, yo pran madanm li, yo pran pitit li y al avè l epi yo boule kay la. Nèg sa yo y ap feraye anba. Lapolis p ap regle anyen. E pa anyen serye lapolis ap regle. Lapolis se lè gen manifestasyon al bay moun gaz, al tire sou moun, map gade yon sitwayen dènyèman la, misye genyen 21 tou bal kawotchou nan dol, lapolis ap bali. Ki rezon lapolis pa al vide bal sa yo sou Vitelòm avèk nèg li yo anba a? Men non. Antouka, la famiy, peyi a nan men nou. Se nou menm ki pou pran desten nou. Ariel Henry son twitè li ye, se 2 dwèt sèlman li gen li pa gen anyen ankò.